Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre laka ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Mèsi a tout moun ki al etranje, sila ou ki an Haiti, ki toujou pran yon atachman tout afè enfayibl pou chanel sila a. E dè jan petèt ki gen chans dekouvri chanèl sa pou la premyè fwa, e ki ezite abone, e ki pral gen chans petèt gade lòt videyo ki kapab pouse yo abone, ebyen n ap di w anpil mèsi. Men ekoute, jis avan n kòmanse, paske fò n di ke nan kòmansman semèn sa a, te gen kèk ti, m ta kapab di zizani, men ekoute on a jere tou sa. Ankò yn fwa, m ap pwofite salye yon frè, Morvan John Colem. Alò mwen vini se pou m kapab felisite li tou paske li te fè yon pòs se maten pòs la sòti e gen yon lòt pòs e si nou vle m ka mete pòs sa a pou nou dizan ke RL production ou se sèl jounalis mwen pran san m pou m swiv repòtaj ou paske ou pwofesyonèl epi travay ou fè diferan ou trè edike mwen vle fè w konnen mwen pa gen pwoblèm ak ou se jis m te vle moutrew chinwa yo tout kote I love you bro merci beaucoup merci Morvan sa fè preuve de sagesse sa fè preuve de capacité parce que dans la vie fok ou toujou mete ou à la hauteur pou kapab jere yon seri de bagay la franchement mwen wè Morvan se yon moun ki gran se yon moun ki sage. M pa gen mo pou m ta kapab di l felisitasyon pou sa l fè a. Paske, ou konnen, jan de moun sa yo, si w gen yo nan peyi an, jounen jodi a la l kapab fè bif a yon moun, demen si Dye ve, li vini l di w li pou antant, peyi a ap avanse. Oke? Donk, tout moun ki t ap eseye soufle sou brèz lan, ebyen, Morvan di nou, fon kanpe. Paske, on è frè, on travay ansanb, e nou nan menm direksyon, nou nan menm bato. N ap manyen menm dosye. Eske n konprann? E Morvan a di an retou, ale abone ak chanèl RL Prod la. E mwa je vou di an retou, ale abone ak Bat Bravo pou la Jenès. Bat bravo pou Morvan pou sa l fè a, epi n ap kontinye travay. Ann ale! Dosye pou nou mezanmi. Moun Kafou. Plonje dan la peur ble. M ta kapab di yon pati nan yo. Poukisa yo plonje dan la peur ble? Paske gen anpil zam kap debake pou kwèlye la a pou kapab al goumen nan Kafou. E batay sa a ki pral fèt nan Kafou la, se fas ak kiyès? Fas ak nèg karavàn yo. Ekoute, Dans la soirée du 7 mars, yon voice ap sikile atravè lè rezo sosyo. Kiyès ki alorijin de voice sila a? Se Ti Lapli. Ti Lapli, chèf Gran Ravin. Qu'est-ce qu'il a dit à travers cette voice? Ann tande. Pral gen bagay monchè, nou pral met nèg karavann sa yo nan batay, pral gen bagay, pral gen bagay, a yon ti apèsi monchè, pral gen bagay, pral gen bagay, ou konprann. Son yon 30 mil bal anvan bal voye la kap vin nan apre midi a la poun tann depi yo bay yon atak la gade nou bal desann an bourik bal desann an bourik al voye 20 ak map voye 20 ak la anvan voye 6 galiz reken 4 pnh depi e zam gen deyò depi e zam gen la map mete deyò nèt. Anba lè te anprann 40 manch long anba la konprann nèg yo paka anprann nèg yo ap fè moun abi ti moun zòn nèg sa yo anprann pè devni de krista goumen bon bòzon afè yo ye yo konnen yo anprann gran avni gen replik dèyè yo yo konn sa trè byen vene de krista goumen m pral met yo nan goumen m pral met yo nan goumen kafou pou yo met grenn nan bouda yo m pral fè yo met grenn nan bouda yo nan kafou. Ou menm ki moun kafou lè w fin tande voice sa aparaman se la peur bleue e fò m di nou ke. Depi lè voice sa lage a genyen anpil demach kap fèt la, anpil truc nèg yo ap mete an plas pou kapab tann rive mesye gran ravin ak mesye vilaj de Dye yo. Écoutez quel est l'objectif des hommes de grand ravine et ceux de vilaj de Dye? Mesye sa yo di fòk yo pran kontwòl anpil zòn nan kafou a. E lè yo fin pran kontwòl zòn sa yo nan Kafou lan, sa vle di, Kris la ki li menm o nivo de Tibwa, petèt kapab an difikilte paske kant on atak jist devan, ebyen ap gen atak pa dèyè tou. Sa vle di, yo pral mete Kris la nan ti soulye l. Men ekoute se pa fini paske. Ou ta kapab di tèt ou ke se yon veritab match ki pral jwe. Nan match sila a, m ta kapab di se pral atak kontre atak. Pa gen yon kesyon yon ekip ap tann pou al kontre atake paske aso yo pral trè di. Donk, fòk ou an mezi pou kapab fè fas. Se pa batay antre Larisi e Likrèn, men se pral yon batay m ta kapab di yon veritab Brezil-Arjantin. Yon veritab Real e Barselòn ki genyen Leonel Messi ladann. Nan kafou kisa kap fèt poukò li la. Tout nèg ki gen biznis yo dil avèk mesye karavann yo paske sèl espwa yo se mesye karavann yo. E mesye karavann yo yo menm yap prepare arive nèg gran ravin ak nèg vilaj de Dye. Batay la kapab rèd. Konsèy mwen kapab bay moun ki nan perimèt ou estime ke batay la kapab fèt la fon ti evakye. Paske mwen m pa ta renmen pèdi non. Bay nèg yo tèren an pou nèg yo pete kout bal. Ya degaje yo. Men ekoute vou ki fèt pati de la popilasyon sivil, fon ti retrè. Fè tankou jan bagay la te ye Matisan paske prekosyon pa kapon. Nouvèl vin jwenn nou, on va vous attaquer, ebyen nèg ki pa gen manch nan men yo pou defann tèt yo, ebyen fon evakye kite nèg yo batay. Paske mwen menm, sa mwen vle paske m santi m pale twòp. M pale ak Ti Lapli. M pale ak Izo. M pale ak Krisla. E finalman youn pa tande. Ebyen kounya la se avèk popilasyon an m ap pale. Piske nouvèl la rive jwenn nou, ebyen fòk nou menm nou pran anpil prekosyon. Se retire kò nou, bay nèg yo tèren an pou nèg yo pete kout bal. Zafè fèk gade sa k tonbe paske men se de bandi kwa. Vou konprane? Ben nou menm fòk nou fè trèzatansyon. Ebyen mesye Karavàn yo ap prepare yo. Moun ki gen biznis yo, jan m te di nou an, yo deal avèk mesye sa yo pou kapab pwoteje biznis yo. Donk, nan Kafou a la, anpil kote se fouy k ap fèt. Paske depi yon machin ap pase, ebyen, nèg karavàn yo antre an aksyon imedyatman. Sa vle di, atè a nan Kafou a la tou. Ou menm kap pase la petèt sou machin, sou moto, un maximum de prekosyon. Si des gens vous disent stop! Fòk ou kanpe. Konprenez byen wi! Si yon moun di w kanpe, kanpe. Si se la polis ankò plis, kanpe. Donk on nous a fait croire que hier soir te genyen quelques individus armes ki te abò yon pick-up la polis, men enfòmasyon sa map eseye chache konfime li pou nou paske Mwen poko gen konfimasyon sou enfòmasyon sila. Genyen yon foto ki ap sikile. Foto sa a ap sikile atravè lè rezo sosyo. Foto kote ke gen yon jèn gason ki li menm atè a. Ban m chache foto a pou m kapab wè. Paske m toujou ap eseye defini foto yo. Jèn gason sa a, misye gen dread. Epi yon mayo manch long. Eske se mov byen sur sou li, yon pantalon chokola. Men enfòmasyon fè kwè sè se tip la ki li menm te koupe tèt polisye a. Polisye nèg yo te pran an jou batay nan blòk Maryani an. Ebyen enfòmasyon tonbe fè kwè se misye ki te koupe tèt polisye a. Pou moun ki konn fè zòn nan n ap wè polisye sa yo koupe tèt li a yo mete tèt la anlè nan blòk Matisan. Se dur, se dur e yè nou tap tande madanm polisye sa ki tap kriye nan karayib pou dir ke li sot fè sezaryèn e jounen jodi a la a koman timoun sa pral leve, leve san papa. Se dur, se dur de voir cette situation en face paske bagay yo pral red men. Gon lòt aspè m te vle touche avèk nou. Ekoute. Nan vòys Ti Lapli a m kwè nou tande l. A ben wi. Nou tande vòys la kote ke Ti Lapli ap fè elòj pou kantite arsenal ke li genyen. Sa vle di ke nèg yo gen bagay nan men yo. Anviwon yon karantèn manch long. Fò m di nou byen ke Lamarin te kapab antre an aksyon men ekoute, ou son lè mwayen. Kounye a si w poze tèt ou kesyon pou di ki mwayen Lapolis genyen? Ou pral refere w dirèkteman ak Premye Minis lan, ki se chèf CSPN, Konsèy Siperyè de Lapolis Nasyonal. Si nan lapolis pa gen mwayen, lafot a ki silvouplè? Lafot o chèf di gouvèneman ki se premyè pèsonalite nan CSPN epi aprè le chèf de lapolis. Konprann byen wi, lamarin sanse pa gen mwayen. E poukwa lapolis pa ka ede? Fòk nou ede. Gen lajan ki disponib pou fè yon seri de bagay, men ekoute, qu'est-ce qu'on fait avec? Gouvènman an gen yon seri de bagay ou te kapab goumen kont li, lajan kontreband, lajan kòripsyon. Poukisa lajan sa yo pa t kapab achte minisyon pou lapolis? Hein? Jounen jodi a la a, nou wè bagay la. Mwen, se pa ke m kontan non, men ekoute! M vle ke nou rive nan yon sitiyasyon pou bandi yo ap mache sou leta. Se pa ke m bandi non. Se pa ke m renmen bandi. Men m vle kòm si fòk bagay la rive la. Pa egzanpl, tankou yon moun ki fanatik Larisi, ebyen l ap di ke, eh nèg yo t ap anmède Larisi twòp. Sa dwe rive la. Ebyen se pou n kapab di ke nèg yo mete leta nan ti soulye l twòp, fòk yon lè leta a fache pou l di ke pwoblèm nan l ap rezoud li. Paske banm di nou yon bagay, sa k gen la a, nou panse leta pa ka rezoud li? Leta p ap kowopere? Wi paske gen moun ki pre pou kowopere ak leta. E menm dè bandi, nèg yo just bezwen yon m ta kapab di yon retour d'ascenseur en retour epi. Pou kapab kolabore. Paske gen nèg la a. Yo te kapab mete nan cha a. Epi m ta kapab di w dan kèlke mwa la a. Pòtoprens lave wi. Men apre m pa konn kisa yo pral fè avèk yo paske se son dè bandi. A bè wi. Se la le pwoblèm. Se son dè bandi. Lòske w fini kowopere avèk yon bandi. Men kès kon va fè avèk. Se ou menm leta ki ka dwe reponn. Men ekoute, batay ki ap fèt la a tou, li gen yon aspè politik ladann paske aparaman pral gen eleksyon. E kant genyen eleksyon, gen yon seri de zòn de non dwa, ebyen pou kapab gen aksè ak zòn sa yo, ben fòk ou bay lajan. Eske nou konprann? Donk sa vle di ke tout moun ap prepare yo pou batay, tout moun ap antre nan batay e popilasyon kafou a li menm li vrèman detèmine pou kapab fè fas ak sitiyasyon ki genyen pou kwè l ye la a. Kès ki va se pase? on sait pas encore les hommes de grand ravine les hommes de village de Dieu nèg yo ap prepare yo on connait pas la stratégie men mesye karavàn yo menm tou yap tann mesye sa yo pou kapab fè fas kare avèk yo eske yo ap rive antre nan komin Carrefour sa sè la grand kesyon men ekoute mwa je suis toujou la jisteman pou vou konseye je ne suis pas la pour souffler sur la braise m pap met dife map vide dlo de preferans ti lapli. Izo, Krisla, Mesye Caravaggio. M panse ke popilasyon an se manman nou, se papa nou, se frè nou, se sè nou. Lè nou ap batay, genyen nan nou ki ka tonbe. Men, popilasyon an li menm tou li pa eparnye. Sa vous arrive a plizyè repriz de regarde dè jan ki yo menm viktim nan Martissant? Sa vous arrive souvan de regarde dè jan ki mouri? E sa vous arrive? Arete! Arete sete ger! Li pap bon pou moun kafou, li pap bon pou nou menm tou kap soti nan vilaj de Dye, li pap bon pou nou menm tou kap soti nan gran ravin, paske se peyi ya kap fini mesye. Jounen jodi ya la, m tap tande yon voice yer gen yon sitwayen ki fè yon komantè tout a fè m ta kapab di apresyable sou voice Krisla pou dire ke ekoute, Se nèg yo ki te gen zam? Non! Sitwayen an di tou senpleman ke, Ekoute, gen yon moun ki te pote zam nan ba nou. Men zam ki te nan men nou an, nou fè lòt bagay avè l, epi nou vin gen plis zam jounen jodi a la a. Èske nou konprann? Donk sa vle di ke, mesye, Eeh m pa gen mo pou m di ankò paske menm lè m di m pap pale avèk nou men fò m kontinye pale avèk nou paske bagay la rèd. E si bagay la rèd m pa kwè se leta k solisyon an non. Kaporal Lapli, E pa leta k solisyon an paske jan m wè leta kanpe la se kòmsi leta di mesye nou mèt kraze peyi a wi depi m gen ti bò pa m nan m ka jere l. Èske n konprann? Leta pap janm mouri paske leta li menm lè l on kote li gen nenpòt 50 nèg ame ki dèyè l. Se popilasyon sivil la. k ap pase Matisan, k ap Riskevil, k ap antre sòti nan Kafou. Èske nou konprann? Tèt chaje. Antouka, m pale anpil e m ap kontinye pale avèk nou jiskaske nou ta deside pran konsyans yon jou oubyen m pa la ankò. Mèsi lafanmi, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila.